Senatè Youri Latortue, yon trafikan dwòg, yon papa gang, yon chèf skadwon lanmò. Depi plis pase 10 lane, nou pa sispann tande koze sa yo sou ansyen senatè a. Nan jou pase yo la a, peyi Lèzetazini Damerik pran sanksyon kont senatè a e fè konnen li non bann aktivite kriminèl nan peyi Dayiti. Men, medam matmwazèl e mesye, sanksyon yo pran kont senatè a, yo pa bay tout detay. Genyen wèb Wikileaks, sa gen plis pase 10 lane, depi yo te fè yon bann revelasyon sou ansyen senatè a, Kesyon k ap poze, èske revelasyon sa yo web Wikileaks te fè sou senatè a sanble ansanm avèk ansanm de sanksyon yo pran kont ansyen senatè a? E lè dosye sa yo te pran lari, Ki aksyon senatè a te poze, puiske apre sanksyon Lèzetazini fin pran kont senatè a, li anonse l prale lajistis? Medam, matmwazèl e mesye, nou pral ba w kèk detay sou ansanb de revelasyon web Wikileaks te fè sou ansyen senatè Youri Latortue. Ou mèt kòmanse chèche chèz ou. Frè se sè byeneme, koup di mond Qatar, gwo pwofesi te anonse pa divès pwofetès, pwofèt nan peyi Dayiti. Genyen ki te fè konnen, ebyen gen jwè kap an difikilte, se dènye koup di mond, pral genyen yon gwo gwo evenman ki pral pase nan peyi Qatar, pral gen anpil pwoblèm, retire sa nan tèt nou, 2026, Pap genyen koup du mond men kesyon map poze eske yo pran nouvel ke koup du mond lan fini depi yè puiske ajantin chanpyon e pwofetes la te fè konnen son peyi noir kap genyen pou pran koup la. Men eske Ajantin nwa oubyen eske nouvèl la poko rive jwenn yo oubyen eske gon lòt koup di mond kap dewoule an Qatar ki poko fini? Frèz e sè byeneme, nou pral pèmèt ou reviv ansanb de pwofesi sa yo konsa nou va konprann nan ki nivo nou ye. Frèz e sè byeneme, jounalis asasine. Wi, jounalis Franklin Tamar asasine yè bò lakay li nan santwovil nan kè Pòtoprens. Yon nouvèl ki boulvèse anpil moun nan peyi Dayiti puiske jounalis sila se youn nan moun ki te pi saj nan près kiltirèl la. Bagay la konplike nan lakou Pòtoprens frèzesè byeneme m pral montre w kòman kretyen vivan ap pwonmennen gaz se menm jan lè machann ap pwonmennen pistach. Anba je lapolis tout bagay ap fèt Mwen envite ou rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map di ou mèsi Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou Mèsi paske ou like Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo sila a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa a ki se te. Piti m piti men m plen kay. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se lanp. An n pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Depi w site non m, mwen pa egziste ankò. Depi w site non m, mwen pa egziste ankò. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse ou, nan jou pase yo la, nouvèl sa a ki te tonbe tankou bonm nan peyi Dayiti, men tonbe l tonbe pèp ayisyen, li pa etone anpil nan nou, pwiske nou konn tande jan de koze sa yo, nou konn tande non yon pakèt dirijan ap site nan move koze. Donk. mwen kapab di Lèzetazini, Kanada se konfime yo konfime. Men nou tout te konnen. Men malerezman nou chwazi viv ansanm avèk plè a pandan n ap plenyen bagay la ap fè nou mal men nou chita la n ap mete tetrasikline sou li nou refize ale lopital pou ke nou geri. Kote kap fè nou mal kote ki malad la. Men nap dekachte tetrasikline, vide sou li tanzantan, donk lap vin fon java, epi lap ba nou pwoblèm, epi nou kontinye sou menm lanse a, nap mande, epi maladi ki la ki fè nou preske enfim nan nou refize mete fen ansanm avèl, tandiske nou gen posiblite, nou jis pa gen volonte. Frè se sè byen eme apre peyi Kanada, peyi les Etazini anonse yo pran sanksyon kont 2 gwo bawon nan peyi Dayiti. Ansyen senatè Youri Latortue ansanm avèk senatè Joseph Lambert. Jounen jodi a nap fokis sou dosye senatè Youri Latortue pwiske nou konnen senatè Lambert li menm li te klè li te di li gen plis pase 25 an depi lap travay pou lè blan. Donk jounen jodi a pèp ayisyen, se vye pay la, se vye rejè a blan lage ban nou apre yo fin souse l. Eske n konprann dosye a? Ebyen frè se sè byeneme, nouvèl sa a ki tonbe nan vandredi epi ou pral genyen nan samdi, ansyen senatè Youri Latortue, ansyen senatè Joseph Lambert ansanm avèk Assad Volcy nan menm moman sa yo te koupe viza l, sanksyon nan kò l tou, yo te debake byen bonè. nan Radyo Karayib, yo al patisipe nan emisyon Jean Mona. Eske ou raple ou deklarasyon senatè Youri Latortue te fè? An nou reviv moman ansanm. E konsènan sitiyasyon Jean Mona, yo di nan tanpèt ke yo mete nou la a, yo di, L'aigle ne fuit jamais la tempête, au contraire il s'en sert pour prendre de la hauteur. E se sa m panse ke n ap fè paske avèk eksperyans nou, nou konprann, nou pa timoun. Dayè yo di timoun pa antre nan gad. M ap di w, Kolonèl Rébu konn sa byen wi, pase lè m rantre l pwofesè m, ou konprann, li di sa, timoun pa vin nan gad la. Si w ap vin la a, pare w pou w fè taktik ou, pou w kouri, pou w fè tout afè w. Donk, Jean Mona mwen m ap di yon bagay trè rapid. Se yon desizyon ki piwman politik. Dayè mwen gen 2, men m gen 2 desizyon yo la. Ou wè? Se yon bagay ki piwman politik e m vle esplike sa paske lepli souvan lè ou nan sitiyasyon sa yo e moun ap pale, yo gen dwa gade kesyon kòmsi ou vin defann tèt ou, ou nan sitiyasyon sa a, se sa w ap eseye fè e vin defann tèt. Non. Mwen ta mande tout moun tèt frèt gade sa yo di a. e mwen menm gade ki repons nou bay la pa rapò a sa yo di a, paske jisteman se apati de sa yo di a ke n dwe reponn. Paske repons nou an l ap jiridik, l ap politik tou. Ou wè? Paske se avèk jiridik la pou nou arive fè retire nòm. Pa t pwoblèm chè senatè. N ap tann ou pou w ale lajistis. N ap kontan sa. E nou vle wè sa. Frèz e sè byen eme, avan menm peyi Lèzetazini pran sanksyon kont ansyen senatè Youri Latortue, se pa jounen jodi a ak yè yo ap site non senatè sila nan move dosye nan peyi Dayiti. Nou pa janm tande yo site non l nan bon dosye, men se toujou nan sa k pa sa. Donk, frèz e sè byen eme, genyen Wikileaks ki te mete yon atik deyò. Ki sa k te di nan atik sa a? Li te di klè, Senatè Youri Latortue, senatè sila a se yon chanpyon nan koripsyon nan peyi Dayiti, nan vann drog tou. Senatè a se yon chanpyon nan koripsyon. Ou do la ou di moun chanpyon nan koripsyon, se menm jan nou sot wè yè, jan Messi tap pya fè, jan tout peyi leve kanpe, tout moun san mwey Messi, Menm la France tap supporte Argentine bon se pa Argentine se Messi paske Messi se yon jwè waw ekstraòdinè ki pa sèlman pou Argentine men son jwè mondyal ki make moman pal la ou konprann. Donk an se sans medam matmwazèl e mesye lè ou tande yo di yon nonm chanpyon nan kòripsyon nasyonal e entènasyonal Donk lentènasyonal la konnen byen ki pwa ki sa l peze e nasyonal tou konnen kòman misye gen pa anba pye l. Se pa nenpòt wiki. Ebyen frè se sè byen eme toujou nan atik si la, yo fè konnen senatè Youri Latorti se youn nan politisyen ki trè pwisan an Ayiti. Misye ki lye ansanm avèk Joseph Michel Martelly. Donk, nan jou pase yo raple ou ke peyi Kanada pran sanksyon kont ansyen prezidan Joseph Michel Martelly, ki nan gang pèp ayisyen. Kòman ou te ka konprann pou ansyen prezidan yon peyi, yon lòt peyi ap sanksyone ou sak pase ou nan gang, ou ap touye moun, ou ap fann tèt moun, ou ap kidnape moun, ou ap vyole moun, men tout sa pase depi ou nan gang, yo tout liye ansanm wi. Ou nan asosyasyon malfetè, w ap blanchi lajan, w nan tout sa k pa bon nèt, yon ansyen prezidan de la repiblik. Kòman w vle pou lè zayisyen gen respè devan lòt nasyon? Kòman w vle pou dominiken gade nou kòm moun? Lè yo tande se jan de istwa sa yo, se jan de sanksyon sa yo, yo ap pran kont ansyen dirijan peyi nou, moun nou te vote. Eske w konprann nan ki nivo bagay yo konplike nan peyi Dayiti, pèp Ayisyen? Ebyen frè se sè byen eme, yo fè konnen senatè Youri Latorti se youn nan trafikan dwòg, yon papa gang, yon chèf skadron lanmò, selon temwanyaj ak rapò divès kòlèg, yo temwanye zak kriminèl ak fonksyonè gouvènman Ayisyen ak entènasyonal la. Youri Latortue se youn nan pi gwo kowonpi dapre anbasad Lèzetazini. Eske ou konprann? Divès kab sekrè Depatman Deta Lèzetazini, òganism Wikileaks te jwenn, ebyen yo fè konnen senatè Youri Latortue ki ede ranvèse divès gouvènman nan peyi Dayiti e ki fè katriyèm vil peyi a ki se Gonayiv tounen fyèf pèsonèl li. Si Youri Latortue pa vle yon wòch leve nan Latibonit, wòch la pap leve. Menm si se te pou byen kominote a, se te pou byen popilasyon an, pase l fè tout vi l ap travay pou lepèp, tandiske lepèp vin pi mal toujou. Donk, an se sans, kit ou t ap fon bagay ki bon pou lepeyi, depi l pa nan enterè l, kit ou t ap fon bagay ki bon pou depatman, kap bon pou popilasyon an kap pèmèt kominote a avanse depil pa nan enterèl dezole ou pap ka fèl pwiske gonayiv relel chèmèt chèmètrès depatman latibonit ebyen eh se nan dèyè pòch li li pliye sa li mete ebyen eh frèzesè byeneme Senatè a ki fèt nan vil Gonayiv, li frekante lekòl dwa nan Pòtoprens avan l te diplome nan Akademi Militè an 1990 e senatè a ki pral lyetnan nan peyi Dayiti kèk tan apre. Apre koudeta ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide an 1991, ansyen senatè a te rejwenn inite anti-gang lame a. Anpil nan moun ansyen yo te konnen sou non rechèche kriminèl. Donk se pa jounen jodi a, n ap tande senatè Youri Latortue ap fè pati de komisyon anti-koripsyon. Anti gang, anti sesi ap monte operasyon anti Ha ha Ala traka pou lave kay te Se la map konprann ou wè chen k abitwe bwè ze lap toujou bwè ze Lap toujou bwè ze pèp ayisyen Koulèv la ka toujou chanje po men li pa janm bliye pike. Donk, ou kapab konprann, se pa jounen jodi a, senatè ap fè pati de, m te kapab di de enstitisyon, de inite ki trè trè zepòtan dan le peyi. La batay kont la koripsyon, la antre nan inite anti-gang, donk la dezame lè gang, kote w konn wè gang ap dezame gang? Bon mwen ti li mye vèvay. An tou ka an kite sa la. E mi fwa se sè byen eme. Rechèch kriminel ki pral transforme an unité anti-gang. Ki te dirije pa kolonel Michel François. Yon nan presipal dirijan kou deta Aristide. Nan lane 2004. Ebyen yon delegasyon Sant Etid Dwa Moun te ekri yon ansyen wo plase nan lapolis ki te afekte nan USGPN, ki se te Edouard Guerrier, li te fè konnen Senatè Youri Latortue te patisipe nan lanmò Pè Jean Marie Vincent an 1994. Yon prèt katolik e l te kolabore nan asasina yon militan pro demokrasi ki se Antoine Izmery an 1993. Nan lane 2005, yon polisye Lèzetazini ansanm avèk fòs polis Nasyonzini an te filme yon entèvyou ki te reyalize ak yon jenn fanm ki di li te pè pou vi l. Paske 28 Out nan lane 1994, li te temwen asasina Jean Marie Vincent pa ansyen senatè a. E dam sa a ki deklare li wè pè a ap kondi machin li e se gade l gade li wè yon kamyonèt blanch pase chaje ansanm avèk nèg ki te abiye tou de nwa. Li te wè senatè a ak 2 grenn je l e yo desann, yo tire sou machin nan. Men malerezman l pat konnen si se pè k te nan machin nan, se aprè l ap vin konnen se yon prèt ki te andedan machin nan. E medam, matmwazèl e mesye, dosye yo pa fini la. Aprè retou Jean Bertrand Aristide nan lane 1994, lame pral demobilize an 1995, Youri Latortue pral fè pati de fòs polis enterimè a. ki te konpoze pa ansyen solda FADH yo, Doktè Fourel Celestin, ki te ansyen kolonèl FADH, ki te nome nan pòs konseye Prezidan Jean Bertrand Aristide, li te menm pwopoze a Prezidan pou ke li te entegre ansyen senatè Youri Latortue nan sekirite palè. pandan ke li menm li t ap dirije nan pòs konseye. Men malerezman, ansyen prezidan an pa t dakò pou ke Youri Latortue te entegre nan sekirite palè nasyonal, paske l te tande divès rimè wòl Youri te jwe nan koudeta a. Ebyen frè e sè byeneme, Celestin ki pral pale ansanm avèk ansyen prezidan pou l fè l tande larezon e menm eksplike l, donk, Gon fason w bezwen demantle lame, fòk ou jwenn kèk move grenn ki nan lame a, ki bò kote w pou ke ou kapab pale ansanm avè yo, jwe nan tèt yo, yon fason pou ke ou kapab abouti ansanm avèk objektif ou. Ebyen se la a, e prezidan pral aksepte pou ke ansyen senatè Youri Latortue entegre nan sekirite palè nasyonal. E frè se sè byen eme koze yo pa fini la, an mas 1995, genyen asasen enkoni ki ta pral asasinen pòt pawòl pwo koudeta a ki se Mireille Durocher Bertin. ak yon lòt pasaje nan machin nan, nan moman an prezidan Bill Clinton t ap genyen pou l vin vizite peyi Dayiti. Asasina sa ki ta pral anbarase ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide e menm Clinton tou, e sa ki te fè ke yon ekip FBI te soti nan peyi Lèzetazini debake nan peyi Dayiti pou vin ankete sou lanmò sa a. E lè ke yo kòmanse mennen ankèt, yo ap avanse, yo ap dekouvri de pis, yo pral jwenn ansyen senatè a gen prezime enplikasyon l nan asasina dam sa. Sa ta pral fè, kèk tan apre, Washington ta pral koupe viza senatè Youri Latortue. Donk se pa jounen jodi a pèp ayisyen, Lèzetazini ap pran sanksyon kont senatè Youri Latortue paske l li enplike nan divès move koze. Donk, frè se sè byen eme, Youri te travay nan palè nasyonal jiska 1993 nan biwo Celestin, nan palè, wi. Lè prezidan Preval rive nan tèt peyi a, Pouvwa Washington nan te ensiste pou sèten ofisye FADH ki te pwòch Aristide kite pale. Genyen Celestin, lè Majò Dany Toussaint, genyen Joseph Médard, pou ke moun sa yo degaje yo prese prese ekate direksyon nouvèl polis la ak 2 nouvo kò ki te genyen misyon pou sekirize Palè Nasyonal ki se USP ansanm avèk USGPN. Ebyen frè ze sè byen eme, lè moun sa yo te kite pòs yo nan palè nasyonal, sa te vin kreye yon gwo vid nan kòmandman sekirite palè a. Vid sa a ki ta pral konble pa ansyen senatè Youri Latortue ki ta pral chèf adjwen USGPN e non sèlman sa tou, te genyen Frantz Jean François Genyen 2 ajan sekirite pwo lavalas ki te jije pou mank de konfyans, Nesly Lucien ansanm avèk Oriel Jean, yo ta pral chwazi yo pou yo te vin dirije USP. Ebyen frè e sè byeneme chanjman sa a ki ta pral dire jiska fen manda ansyen prezidan, Rone Preval. Malgre tout dosye sa yo ki te tache sou do senatè a, ebyen frèz e sè byeneme, li te stil toujou rete nan palè l, te stil toujou gen djòb, pa janm gen lajistis ki te rele l pou l al bay eksplikasyon. Ebyen, nan lane 2001, pa bliye, nou pral retounen ansanm avèk Jean Bertrand Aristide, e se lè sa a, ansyen senatè Youri Latortue pral kòmanse pran konje. Medam, matmwazèl e mesye, apre asansyon pouvwa Aristide la, divès lòt polisye ki te fè pati de USGPN twouve Senatè Youri Latortue ostil ak nouvo prezidan an ki te preokipe pa enplikasyon l nan yon konplo daprè sa radyo Signal FM te fè konnen nan dat ki te 21 fevriye nan lane 2001. E genyen jounalis anketè kanadyen Anthony Fenton ki te menm pibliye yon atik sou ZNet, Jen 2005, e tit atik sa a ki se te Latorti yo kidnape demokrasi nan peyi Dayiti. Frè se sè byen eme, nan moman sa, Youri ta pral transfere pou l al travay ansanm avèk Nesly Lucien. ki te nome kòm nouvo chèf polis, men nan fen ane 2001, ki sa ki ta pral pase, Senatè Youri Latortue ta pral pran konje, e konje sa a, se polis nasyonal ki ta pral peye l, puiske l pral vwayaje pou l ale nan peyi Kanada pou ke l al pran yon metriz an dwa. Donk, frèz e sè byen eme, se yon pati nan revelasyon Wikileaks fè a pati de kab anbasad lèz Etazini. E fòm di ou frèz e sè byen eme, lè senatè a tap travay sou gouvèneman Aristide Preval, tou de prezidan yo, pat janm santi yo alèz ansanm avèk prezans tip sa a an dedan gouvèneman paske yo te konnen senatè a enplike nan divès aktivite ilegal. Yo te pè pran mezi kont li, te genyen anbasadris Janet Sanderson nan yon kab ki pote dat 27 jen 2007 nan Washington DC pami obsèvatè politik yo selon atik la dèfwa Youri Latortue enplike nan trafik dwòg sou manda Aristide ansanm avèk Preval. Donk tout dosye sa yo tap pale yo paka pran sanksyon. kont ansyen senatè a. E koze yo pa fini la pèp ayisyen. E prezidan Preval li menm pral fè menm afimasyon sa yo. E genyen ansyen anbasadè Kenneth Merten ki te ranplase Sanderson selon yon kab sekrè 6 oktòb 2009. E Preval menm di li preokipe l pa mank entegrite prezidan komisyon sena a sou sekirite ak lajistis. Frèz e sè byeneme gwo koze pou konprann. Donk, nan peyi d'Ayiti, gwo pakèt moun ki toujou di nou, yo ap travay. Yo toujou di nou, yo gen plan sekirite. Yo ga goch, yo ga dwat. Yo te pase chèf. Donk, se la wap konprann. Si ke peyi a ka touvel nan salye jounen jodi a, Se paske moun ki te dirijan yo, yo te pase tout tan yo nan fè sak pa sa. Yo te pase tout tan yo nan finanse gang. Yo te pase tout tan yo nan kreye gang. Pase kwè m si w vle, ou wè si se nan edikasyon yo te envesti, jounen jodi a nou pa t ap gen tout moun sòt sa yo nan peyi a. Si se nan agrikilti yo te envesti, jounen jodi a. Se pat kesyon de èd ki tap pale, pase tap gen ase manje nan peyi ya pou popilasyon an manje. Si ke yo te envesti nan sa ki gen awe ansanm avek dosye kilti, yo te envesti nan touris, wè sa mdou la, mete bel hotel kanpe, bel plaj, batay pou gen sekirite, Jounen jodi a, nou pa t ap konnen fenomèn ensekirite sa, dyaspora a pa t ap pè rantre lakay li, jounen jodi a t ap tèlman gen moun k ap soti aletranje rantre nan peyi Dayiti. Donk, m pa kache di ou, menm si gen lòt branch nou pa tèlman fokis sou yo, men ansanm avèk sa, sa ta pral pèmèt peyi a devlope, sa ta pral pèmèt anpil wout fèt, sa ta pral pèmèt lekòl, yon pakèt bagay konstwi, pou site sa yo sèlman. Donk, frè e sè byeneme, si jounen jodi a n ta rive nan yon kafou nou kapab wè nan chak kwen peyi Dayiti son gwoup gang ki monte se ke senatè nou yo, prezidan nou yo, depite nou yo, minis nou yo, se nan sa yo te envesti plis. Se nan sa, se nan gang yo te envesti plis, se nan kriz, se nan destabilize yo pase tout tan yo. Li senp, lè kò rive nan peyi Kiba, m kapab di a 70 pou 100 moun yo se doktè sak pase se paske jenerasyon anvan an se nan sa yo te investi plis ki fè wè jounen jodi a yo gen tout doktè sa yo e nenpòt maladi nenpòt virus ki atake nan le moun ebyen yo menm yo gen laboratwa lakay yo yo kòmanse travay pou wè kòman yo te kapab vini ansanm avèk yon solisyon. Men si nan peyi a ou kanpe selman nan potoprens ou ap konte plis pase 20 a 25 goup gang, se paske ni majistra, ni kazek, ni azek, ni depite, ni prezidan, ni premye minis, tout moun net ki fe pati de leta, ki gen responsabilite, se nan gang yo envesti. Tout net pe pa isye se nan gang yo envesti, se gang yo bay manje, se gang yo yo grandi. Paske si se te nou lòt bagay nou te envesti, ou tap wè rezilta. Donk se sak fè, lè kon non m kanpe lap di m peyi gangsterize, dis dat ta dis kote pase ou te chèf, e pou vin pran pòz ou kanpe sou kote, wap akize lòt peyi. Lè sa m mande men sak pase? Kòman peyi a fè gen tan pou l gangsterize yon peyi konsa kote ou te ye? Kote responsabilite ou? Donk ou menm tou w patisipe nan gangsterize peyi a, atò pou tout koze sa yo ap di, son nonm ki dirijan, son nonm ki senatè, son nonm kap pran dè desizyon, ki responsab sekirite, ki fè pati de inite anti gang, pou tout dosye sa yo ap di, epi menm yon jou, lajistis pa rele l pou kesyone l? Nou stil toujou rete konsa nap gade nou pa janm mande pou l ban nou eksplikasyon epi l stil kontinye ap fè politik nan peyi a epi nou vle chanjman nou vle pou peyi gen sekirite ki kote ki bò nan syèl sekirite sa ap soti pou l tonbe sou latè ala traka pou lave kayte ebyen frè se sè byeneme. Pou kontinye, ebyen, Preval ki te di l vreman preokipe li pa mank de entegrite prezidan komisyon sena sou sekirite ansanm avèk lajistis ou nan sa k pase eske w ap janm batay pou gen sekirite w ap pale l nan bouch men aksyon yo pa pwouve sa. Sou nan sak pase eske wap janm batay pou gen yon jistis fò antanke prezidan sena? Non monchè pa gen bagay konsa bon m nan sak pa sa map batay pou m kraze la jistis la plis epi pou m pale l mal pou map di son lòt nasyon k kraze l se prezidan k kraze enstitisyon an tandiske mwen menm tou m gen responsabilite ala traka pou lavi kayte. Ebyen frè se sè byen eme ansyen prezidan preval te mansyone lyen senatè a genyen ansanm avèk yon ekip trafikan dwòg el soutni pwendvi pandan l raple refi prezime gouvèneman Lèzetazini an ki pa t kite senatè Youri Latortue rantre lakay li soti 1995 pou rive 2004. Donk, se pa jounen jodi a, pèp ayisyen n ap konnen ke se lòt peyi ki toujou ap pran sanksyon pa rapò ansanm yon bann dirijan n genyen. Paske si yon moun fin mouri, FBI debake, li mennen envestigasyon, Yo sispèk ke senatè a enplike nan asasina sitwayèn sa. E se Washington DC ki pral pran desizyon kap di, ebyen eh yo koupe viza w ret lakay ou. Malgre yo koupe viza l paske yo sispèk li nan asasina, moun ou pa wè jistis peyi Dayiti jwe wòl li. Paske l stil kontinye ap dirije. Li soti nan gouvènman sa, li tonbe nan lòt gouvènman, l stil toujou ap dirije. Donk se pa jounen jodi a pèp ayisyen n ap plenyen pou dosye lajistis. E se youn nan bagay m ap di nou e m ap retounen redi nou. Pa gen pwoblèm pou ke. genyen fòs etranje. Nou tout pa konprann bagay yo menm jan. E m konnen lavni gen pou bay rezon ak moun ki te merite rezon. Lè ke yon gwoup militè debake soti nan lòt peyi ki sa yo vin fè, yo vin touye bandi. Siman gon ekip yo ap arete tou. Donk lè ke w arete bandi ki kote w pral mete yo nan prizon sou sa k te gentan genyen deja ki pa ka jije. Donk, premye bagay nou gen pou nou fè se batay pou ke nou mete fen ansanm avèk enjistis. Lè ke kominote entènasyonal la site non yon dirijan, yon òm dafè ki nan zak malonèt nan peyi Dayiti, fòk ke nou gen ase kran, fòk ke nou gen kouy, fòk nou pran responsabilite nou kèlke swa lè konsekans. Nale kote responsab jistis lòt peyi a pou fè ba nou dokiman. Epi nou menm pa bor isit nou chèche tou epi nou trennen moun sa la jistis. Paske lè ko vini ou rale zam ou touye tout lot yo. Pase yo ap bay problem, yo gangsterize ed pa ka rive jwenn moun. Men e moun li menm ki itilize pozisyon l, ki itilize efliyans li kantite lajan l genyen. Li itilize inimite l pou ke li fè trafik zam, pou l ap antre ak pil zam, pil bal nan peyi a. Ki desizyon n ap pran kont yo? Eske n ap rete kanpe yo, gade yo konsa? Se menm jan an, dènyeman gon sitwayen ki di m, bon, 90 pou san nan lapolis kowonpi, kote yo kapab mete sekirite? Se yon fòs etranje k pou vini, pou vin touye bandi yo, pa gen pwoblèm men, Si nou di 90 pou san polisye nan gang pa vre, eske lè fòs etranje yo vini, yo ap rale zam yo tou yo touye 90 polisye k nan gang yo? Bon moun ti limyè pou m konprann. Eske yo ap touye yo tou byen yo ap pran yo ap mete yon kote, yo ap rale yon rigwaz, yo ap fè presyon sou yo? Nou kite gang tande, sinon m ap tiye n eske se sa yo pral fè. Se pou n batay pou ke nou gen yon sistèm jistis ki fò, paske se lajistis ki leve yon nasyon. Ann pran pa egzanp nan peyi Lèzetazini Damerik, prèske tout moun gen zam lakay yo, ou ka achte kantite zam ke w vle mete lakay ou. Men, èske w ka leve yon maten pou w rale zam ou pou w al touye yon moun? Jamè! E nan lari tou pèp ayisyen, si ke 2 moun ap batay w ap plis wè, menm si yo te gen zam yo depoze zam nan, yo pran fòs ponyèt yo pou yo batay, pase depi yo konnen gon katouch ki tire sèlman, Ou pral bay eksplikasyon? Donk pou kantite zam ki gen nan peyi a sak pase, moun nan te ka rale zam li l soti la l touye lòt jan l vle, men l pa ka fè l paske l konnen lajistis pap nan rans ansanm avè l, se lajistis ki elve yon nasyon. Si nou pa batay pou n mete sistèm jistis la kanpe pou n rann li fò, n ap toujou gen pwoblèm ensekirite, n ap toujou nan mande èd paske vrè kriminèl yo, mèt kawo, mèt enstabilite, papa gang, chèf skadwon lanmò yo, yo ap toujou rete trè pwisan, yo ap rete la, e wap sezi wè, lè militè yo rantre, se yo menm ki kanpe bò kote militè a, kap dil agoch adwat, kap tanzantan ou tande yo te rankontre ansanm avèk kolonèl entèl, chèf entèl, yo tap pale sou dosye ensekirite, tandiske se yo menm ki itilize pozisyon yo pou kreye gang nan peyi a pèp ayisyen. Donk nou menm pa bor isit fok ke nou batay pou n mete la jistis sou pye e se pa pou san rezon pa bor isit mwen toujou di jou ke nou deside fè peyi premye enstitisyon ki sipoze pran prizon se la jistis paske yon nonm yon lot peyi chwazi pran sanksyon kont li epi nou menm nou rete nap gade l nan je tè pra tè mayi wi se moun nou se dis tandiske nap mouri yap kidnape nou. Nap rele anmwey nou pa kapab ankò nou paka sipòte tandiske kriminèl la la anba pye nou nou refize bali sal merite donk jounen jodi a pèp ayisyen li lè li tan pou sispann kache men tire wòch ou paka benyen epi ou pè pou lonbrik ou pa mouye sispann lave men si atè. Donk si ko konn kriminèl la, fò ka gen kouraj pou gen kran pou mache sou kriminèl la pou bal sal merite kelke swa pri a peye pou ke jenerasyon kap vini an li menm li kapab rale yon souf. Ebyen medam matmwazèl e mesye, fòk mwen di ou jounen jodi a, Sanksyon pran kont senatè a, e sanksyon ki pran kont senatè a se paske li enplike nan divès aktivite kriminèl, e non sèlman sa tou, li nan dosye trafik dwòg. Fò m di w, lè Wikileaks te mete atik sa deyò, ki tradui pa jounal Haïti Liberté, senatè Youri Latortue te debake nan Magik 9 alepòk, Ebyen frè se sè Bien-Aimé l te deklare li gen pou l pouswiv jounal la lajistis paske yo pa ka detwi moun konsa nan peyi Dayiti. Bon, jounen jodi a m ta renmen konnen nan ki nivo dosye a ye ansanm avèk jounal sa a. Nan ki nivo senatè a ye nan dosye lajistis paske l te di l pral lajistis y ap pouswiv yo. Eske l gen tan fin pouswiv yo? Nou te gen nouvèl la, moun ki pi gran pase m yo, moun ki konnen ki la anvan m yo, bon mwen ti limyè nou pou m konprann, eske senatè a te arive pouswiv moun yo vreman? Bon, e frèz e sè byeneme, apre sanksyon, lèz Etazini, Kanada, pran kont senatè a, li anonse l pral la jistis li menm. Li pral la jistis, dok senatè nou ta renmen sa pou ke w al la jistis, pou ke dosye tout la sent jounen, pèsekisyon politik la al fini. Donk, pou ke lè nou kanpe nou di entèl son moun pou nou pa gen dout. Lè nou rive yon kote pou nou di entèl son bon dirijan, son lidè, pou pa gen lòt moun ki di nou, an, an, entèl, ou pa sonje tèl, tèl, tèl, tèl bagay li te fè? Lè konsa, si moun nan di yon bagay fò ke nou menm, nou gen pwèv nou di, o o, li tal lajistis wi, men tèl tèl tèl bagay ki te pase. Moun ki te fè manti a sou li, li lajistis yo fè l peye pou sa. Nou ta renmen wè sa senatè. E n ap kontan wè sa, pèp ayisyen ap bat bravo. N ap konprann ke se manti yo te konn ap bay sou nou, se pa laverite. Se bon moun nou ye, n ap travay pou le peyi. Depi lè ti konm konm ap goumen ansanm avèk bougon mayi. E nap nou kontinye ap travay pou le peyi jiskaske solèy la kouche. Jiska dènye soupi nou nap travay pou le peyi. M ta renmen wè sa senatè silvouplè al la jistis. Ale la jistis mwen m ta renmen wè sa. M ta renmen wè ou menm al anbe ansanm avèk katab pil avoka nal plede kòz nou. Nal defann tèt nou. Nal lave tèt nou. Nal blanchi tèt nou. Men on dirè pandan dènye moman yo la pèp ayisyen ane a pral fini a pati 2 janvye sanksyon sa yo pral antre an aplikasyon m pa tande senatè a m pa tande yo pèp ayisyen ki kote yo ye ki kote yo al kache eske se jene yo al jene jan senatè lanbè te di li menm si pou l jwenn jistis li prefere vann soulye nan pye l eske se soulye l kòmanse fè An atandan janvye rive, mesye fò nou di nou sak pase, popilasyon an bezwen eksplikasyon. Medam, matmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a nou. Gen traka wi nan peyi sila. Ou konnen se te koup di mond, ti kouzen ale, lal fè chevel. Li di misye li bezwen yon bèl tchas wi, lòt la chita l desann kanson l nan tèt li, li chankre tchas la, non. Fè moun pou li paske misye pa ka ap manje, manje lajan moun konsa tandiske l pa bay sèvis. Kouzen pale ansanm a popilasyon an. Mò, mò, mò di dola, ou di m gen 5 dola pou m al bay tandiske gad kaka w fè nan tèt mwen menm. Gad kaka w fè nan tèt mwen menm. Eske w eske w wè kot koripsyon an rive nèg la pa mande w tchas kare menn pou kisa w fè l sa ou chankre bagay la menn nèg la pa mande w tchas kare w al lekòl menn ou pa ka pran la man lajan moun konsa nèg la pa mande misye fon mèsi bòs nan tèt li wi yon bòs bon ki ra wi ala traka pou lave kay te sou tèt lajan sitwayen ankò wi. E la pou wè jis ki kote kòripsyon an rive wi. Medam, matmwazèl, se mesye, jan wap gade imaj sa, se avèk anpil tristès, anpil chagren nou resevwa nouvèl la yè. Ebyen, mesye sa, se yon jounalis, li rele Franklin Tamar, yon animatè konpa. Li anime emisyon konpa konpa ak samdi kiltirèl nan radyo Solidarite ki twouve l tou pre Natcom. Anpil nan nou kapab konnen radyo sila ebyen yè bandi arive tiye misye tou pre lakay li nan centre ville la nan komin pòtoprens donk se te yon sitwayen ki trè saj misye ki fè pati de près kiltirèl la se yon gwo kou pou près kiltirèl donk gen jij de pè ki fè konsta kadav la bon eske nou ka di nap tann dcpj sou dosye sa. Bon, dcpj ou konnen deja. Pase se pa 2 a 3 moun ki mouri nan peyi Dayiti, pa janm gen pouswit jidisyè ki vreman fèt. Medam, matmwazèl e mesye, imaj sa wap gade la, la polis nasyonal bò kote pal anonse, genyen ULCS ki se inite kap lite kont krim seksyèl, e yo arete polisye Jean Nixon Abraham. Nan Clercine pou vyòl sou yon jenn fanm ki rele Berline Mathurin. Ebyen, krim sa a ki te fèt nan dat ki te 26 fevriye nan lane 2022 a nan Lilavwa. Aprè zak sa a, ebyen genyen komisè gouvèneman ki se Roosevelt Zamor te mete yon manda damne dèyè Abraham. Ebyen, Manda sa a ki deyò depi 4 avril 2022, donk 16 desanm 2022 a la, lapolis arive depoze lapat sou polisye sa a. Frè se sè byen eme, se moman pou n fè yon kout pye nan peyi Katar. Enposib! On dirè ke. Koup di mond lan poko fini. M pa ka konprann. Paske nan jou pase yo, avan menm koup di mond lan te anonse, te gen divès pwofetès ak pwofèt nan peyi Dayiti ki te pote anpil move nouvèl negatif sou koup di mond sa. Gen ki di wi koup di mond lan tap yon bèl koup di mond, men sa ki pase pral gen gwo evenman, gon jwè ki pral an difikilte, koup di mond lan ka pa fini, gen menm ki fè konnen. son peyi nwa kap pran koup la, et cetera, bon, katastrof pral pase, nou raple nou de tout dosye sa. Sè Beatrice, silvouplè, vin ban nou ti eksplikasyon, paske map pose tèt mwen kesyon, eske se 2 koup di mond ki tap fèt nan peyi Qatar, gen yon ki fini, lòt la poko fini, paske tout sa w te anonse yo, non. M pa vle di yo pa rive paske m pa konnen si gon dezyèm koup di mond. Raple popilasyon an silvouplè. Evènman k ap pase Kata a se yon pwofesi pou mond lan e li di pral gon gwo evènman ki pral pase nan koup di mond lan, yon gwo gwo katastwòf ki gen pou pase, yon bagay ki pral make mond lan e se ap dènye koup di mond nan mond lan tou, se yon dènye koup di mond e koup di mond sa li gen yon pwofetik ladan l pou lè nwa. Bon, lè nou rive nan demi final, m wè Mawòk ap vanse m fè o. Ebyen, jan sè a te di gen lè se Mawòk, pase m konnen Mawòk fè pati de kontinan Afrik la. A wi, m panse se te Mawòk, men Mawòk elimine. Ajantin chanpyon. Donk, lè ke Ou di son peyi nwa kap chanpyon donk la m konfyouz. Eske koup di mond lan poko fini? Kòm etan done ou konn peyi sila yo gen kèk jou avanse, lè yo avanse tou, ou konprann? Men map poze kesyon eske se nouvèl la k poko rive pa bò isi? Eske de final koup di mond dam nap pale a li poko rive? Pase Messi gentan pran avyon pou Buenos Aires pèp ayisyen lal depoze koup la lakay li. M confuse nan profesi a. Ban nou plis limyè sou sa. E malgre e li ka pa ganye, pa gentan ganye paske evenman an ap pase kanmenm. Talè talè, men c'est quoi l'histoire ma chérie? C'est quoi l'histoire? Li ka ganye, li ka pa ganye, se li kap ganye men, jkonpran rien la. Poukwa toussaint pa wè li ka ganye li pap gentan ganye se li kap ganye men nan kisa poum kwè yon profesi pa ka tèt anba konsa yon profesi toujou dirèk dwat m pa konprann anyen non bon kiyès ki baw mesaj sa silvouplè. Mesaj sa ke li ban nou, kote ke yon peyi dwe dirije avèk lalwa e prensip. Kote ke Dye pral rejte pwostitisyon, li pral rejte moun k ap marye, fi k ap marye a fi, gason k ap marye a gason, kote ke yo ba nou kata kòm yon echantiyon kòman mond lan pral pral remanye, kòman mond lan pral fonksyone. E li mande pou tout moun kòmanse rasanble avèk fanmi ou, Avèk zanmi ou, paske bèt yo kòmanse ap rasanble, bèt yo kòmanse ap fè wonn, chen yo kòmanse ap kriye, bèt yo kòmanse ap rele. E kreyati a te fè nou konnen ke pou paran yo pa voye timoun yo lekòl pandan fen dane an, paske fen dane an se yon fen dane pou tout fanmi rasanble. A bon? Humm! A la traka! Bon nou menm pa bor isit wè petisyon ap trè trè bon. Paske nap mande ansanm avèk otorite lòt peyi yo pou depòte fanmi otorite yo pran sanksyon kont yo. A pa se si wap di ebyen mesaj la se rasanble donk nou menm fò nou kontribye tou. S on trè bon inisyativ, men ki mesaj ki genyen pou Ayiti menm? E apati de 2026, Ayiti pral kòmanse konnen kiyès li ye, apati de 2036 nou pral gon peyi. Wi Ayiti ap libere, wi Ayiti ap sòti nan sa l ye an, wi Ayiti ap gon lavaj, wi Ayiti ap pirifye, wi Ayiti pral devni yon grand pwisans e yon grand nasyon, e Ayiti pral devni yon sant spirityèl kote tout moun ap vin antre nan sous la e pwòpte e pirifye yo. Hee senyè oo j konpran anyen ta serye la ma sè ayiti sera grand puisans oo hee papa oo oh mon Dye ayiti sera grand puisans ki kote ayiti pral grand puisans la atò pou nou nou peyi menm yon ti santral elektrik prezidan ap inogire nou fè konplo nou touye l epi Gon bagay kap pase nan stad. Kanpe la. E mwenk di sa. Kanpe la. Non map avanse toujou. Frem nan sak sot dim sa. Map avanse toujou. Ou te dim sa wi frem. Map avanse toujou. Jodi a mwen mwen mwen tande nou. Lem di w bagay lel fet nou di a se kounya. Men banm di sak fem konsa. Sak fem pa onore valè moun. Sak fem nou pa apresye talan moun. Oh wi! Sa va mache Paske Kris okouran. Evènman fèt deja pèp ayisyen. Ki jwè k tap an difikilte a se Mbappé. Pase l malgre l bay 3 gòl. Match la te sere l te di. Frans pa chanpyon. Gwo evènman. Ki evènman k pase la? Ajantin chanpyon. Evènman sa. Eeyy ou son lè pwofesi hein yo poko akonpli pèp ayisyen teke li jou sèke koup di mond lan poko fini ok koup di mond lan poko fini ma konn sou konn sa li poko fini se de koup di mond ki tap fèt o Qatar eeyy ajantin pran kounye a son peyi nwa ki pral chanpyon epi gon gwo evènman ki pral pase an ki lòt pwofesi ankò. Konpè Tousen, ou pa di ekip ki tap chanpyon an tou? Nan koup du mond sa a. Jodi a se premye novanm? Wi. Koup du mond lan rive. Gon bagay kap rive nan stad. E gon jwè. Jwè a, se yon jwè m konnen. E anpil nan nou konnen l tou wi. Men m pap repete non l. E! Atansyon! Map tann koup du mond lan debite avan uityèm de final. Otou de mwen, map chwazi 11 moun kredib L ap gen Wendèl Teyodò ladan l. L ap gen Leonèl Benjamen ladan l. L ap gen Ivnè ladan l. M bezwen de zòm kredib. M ap di men ki ekip k ap chanpyon. E pa konsa. An nou panse m pral kanpe sou lè zond. Di Wendèl. Non e pa vre. A bon? Atò, ki moun li te. Ki moun kredib li te do di ki ekip k ap chanpyon an la? Moun kredib yo silvouplè ban nou ti limyè non. Tanpri. Nou vle konnen. E frè se sè byen eme lè yo di m ekip nwa. Lè m ap gade ekip la frans la. Majorite moun ki la dan se nwa m fè. M a ka konprann men yo di m peyi nwa. La frans pon peyi nwa. Wi jwè yo nwa men l pa peyi nwa. Non. Koup di moun la poko fini. Non li poko fini pèp ayisyen. Te gen lòt pwofesi toujou, kote sè Beyatris? Vini non. Ok, ou te mansyone dosye koup du mond lan, ou te pale tou de yon evenman kap gen pou pase nan peryòd sa, eske se toujou de miz? Euh, wi nou toujou wè sa. Pa gen anyen ki chanje? Nou toujou wèl, pou jis nan priyè nou toujou wèl. E chak fwa yon ekip pwal jwe Dye di nou men konbyen lap kale. Ke moun lakay mwen ap di yo met chapo ba devan nou. M gen dwa leve la m di tèl ekip pral bay 2 a 0, 2 a 1. M toujou di l, lè Brezil ap jwe m toujou di l lakay mwen, m leve nan maten m di tèl jan fè tèl manyè. M toujou di l, m toujou bay konbyen ekip la ap kale, konbyen k ap genyen. Malgre m pa fanatik, m pa gen dwa gad televizyon, pou dèyè televizyon m Dye pa vle m gad televizyon. Hehehehe nou la wè map diw fimen depi nan aswè maswè an Bondye pa vle w gade televizyon an ala traka papa ou serye Bondye pa vle w gade televizyon sal di w menm se bagay lemond banm ti limyè non. M pa gade anyen ki gen rapò avèk lemond. Ala kote moun ipokrit papa se kretyen. Men, se kwa listwa? Tale, mikwo sa k sou w ap pale a, e pa nan, e pa le mond? Devan kamera w chita pou fè emisyon, pou pot mesaj la, se pa le mond? Hum? Se pa le mond, silvouplè? Lè ke ou di ou genyen... WhatsApp bagay le monde, Facebook bagay le monde. E byen, si tout bagay se bagay le monde, men ma sè, fò m di ou, lè kon sa mesaj la pa ta prive nan zorey mwen non. Menm jan san m avèk 2010, yon seri de pastè kap dou Facebook se bagay djab. 666 kounye a la, sak rete pou yo mete mèt Facebook la deyò nan bagay la e piti. E piti wi yo preske pran platfòm nan nan men l wi nou lèzayisyen. Epi men kounya la televizyon se bagay le mond Bondye pa vle sè a gadel Jezi kilè wap dim sa tou humm se bagay le mond mikwo k souli lap pale a mandem kotel soti si se nan syèl je ne se pa devan kamera li chita mandem se nan syèl li soti je ne se pa. Eske w aliyen kote kòripsyon an rive? Lè ti transfè a ap vini, m ap mande lèske se moun lòt bò a ki deplase, pot lajan an ba li san l pa monte avyon, je ne sais pas. E non biwo transfè w al chèche l. Ha ha! Eeey! Ala traka pou lave kay tè papa! Jezi m an vini, 2023 la a. Non fò n tann sè Lora fin prezidan wi. Men jezi fò tou nou wè si w pa vini map pran yon avyon silvouplè m fon lage pye m al eksplike w kèk bagay pase m konfyouz nan levanjil la m konfyouz nan misyon yo pafwa m konfyouz konplètman ala traka pou lave kay te papa ay bagay la di wi ann retounen nan dosye foutbòl la non ma sè m bezwen rès eksplikasyon pou m konnen nan ki nivo E koup du mond lan ye eske yo nan ka de final eske yo nan final banm ti limyè. Ok nou sanse pral fini la sè Beatrice men avan nou fini mwen ou konnen mwen fanatik Brésil m ye sa w wè pou Brésil. Mezanmi Dorante pa fè bagay konsa Dorante na pale aprè paske moun yo kòmanse ap relem ki pa bon pou mwen wi Dorante san nou pa fini an nou pran sa e pral gon evènman kap pase m pa konnen gon jwè ki pral tonbe menm jan nou te wè istwa Mikaben nan E gon istwa gen des evenman ki pral fèt, gen de bonm ki pral eklate, gen anpil gwo koze ki pral fèt e se yon koup di mond ki baze de la politik ki vrèman terib, ki frajil e se yon koup di mond vrèman ki tap vrèman bèl erezman e malerezman se dènye koup di mond pou mond lan. Antouka, sim byen konprann de koup di mond sa wap pale a la l menm kòmanse l poko kòmanse. Pase m pa wè jwè ki tonbe, m pa wè moun ki an difikilte. M pa wè gwo evenman k pase. Bon. Non, koup di moun lan poko kòmanse pèp ayisyen. Non, koup di moun lan poko kòmanse nan. Ann fini ma chè. M ap toujou di l malgre moun ap menase m, k ap di m fèmen bouch mwen, pa bliye yon mond ki pral gen twazyèm gè mondyal pa gen anyen k pral fonksyone ladan l. Paske mond lan pral pran tan pou l rekonstwi. e repare. Yon mond ki pral gen epidemi terib ladan l, sa pral pran tan. Jan w wè kowona te vini, tout bagay te fèmen, moun pa t ka sikile ak moun nan, se sa k pral rive. Se pa mwen k di l, li ekri tou. Èske w konprann sa m vle di w lan, Dorand? Gen anpil gwo evènman. M sonje lè m te fin pale de koup di mond lan, gen moun ki te panse se te manti m t ap bay. Enben, apre konbyen jou, nan, sou kote stad Ajantin t ap jwe a, gen yon esplozyon ki fèt. Tout sa yo se siy. E kote koup du mond la fèt lan, se yon peyi lalwa, yon peyi prensip li ye. E pa bliye nou gon mond ki dezalòd, yon mond tout moun fè sa yo vle, yon peyi moun nan mache toutouni, gason ret a gason, fanm ret a fanm. So, yo gon pakèt bagay ki pa kilti yo, epi gen moun tou kap vin menase yo, kap vin antre a goumèt nan ponyèt yo, vye drapo yo. So, se pa yon bagay ki pral dous li ye. Ok? E gen anpil jwè tou kap fwape, sa kap blese grav, sa kap vrèman an difikilte, se pa mwen dil, se nan lapriyè, nan meditasyon Dye moutre nou. Epi ou genyen koup du mond lan ki fèt an 8, kote ke sèpan ap mòde pwòp kel. Eske la tou sa yo se siy mistik? Wap wè nan koup du mond lan ankò wap wè yon jèn gason ki san pye, san tèt, epa epa san tèt non ki san pye, ki san bout anbal, son jèn. Lòt bò a ki fèt konsa a, wap wè se imaj li yo pran. Dyaspora kite m poze nou yon ti kesyon. Konbyen fwa nou konn lòt bò epi nou tande jan de koze sa yo? Yon moun vin eksplike nou sa. Konbyen fwa nou konn wè yon ameriken nan lari oubyen nou konn monte son chèn televizyon epi nou wè yon moun kap fè de deklarasyon konsa? Bon mwen ti limyè pou m konprann. Non eksplike m, bon m ti limyè pou m konprann. Konbyen fwa nou konn tande, gon moun ki vini epi l di men sa k pral rive entèl. Konbyen fwa nou konn wè yon bagay konsa. A la traka pou lave kay te. De fwa se nou ankò k ap pot mesaj wi ki fè Ayisyen tounen Sentouma e lè l wè l kwè. Pase la, m confuse nan koup du mond la pèp ayisyen. M pa ka fete Argentine genyen felisitasyon, m pa ka fete Brezil te pèdi, m pa ka fete pou sa Mbappe fè. M pa ka de anyen, m pa ka felisite Qatar paske la m confuse. M pa konnen pase fòk ke nou tande mesaj papa ya pote pou nou ok. Men la m confuse, m pa konnen si koup du mond la kòmanse si fini. E jene, e koman l rele ankò, venerablova tchwe m nèt pase l di m gwo evenman, gwo jwè k pral an difikilte m pa wè baay sa yo. Non koup di moun nan poko fini pèp ayisyen. Non kou ka sezi tande lòt semèn son lòt rezilta k bay. Gen koup di moun kòmsi m kapab di nou pa jwenn ni kòm eta done yo te koupe aksè a. Ou konprann? Gen kèk detay nou pa gen. Final la ka poko fèt. Sak bay yè a m pa konn si se final la antouka n kite sa la poul pa peze. Medam ak mwazel se mesye byevini nan ayiti la repiblik dè koken sel volè yo kap rete pa bor isit lè ke m chita m esplike nou nou gen pwoblem lidè nou dwe panse se blag atò koman w te ka konprann pon lidè politik diw konsa nou pral soti poun manifeste depi brezil pedi depi ajantin pedi bon. Ajantin chanpyon pèp ayisye kisak pase ou pa tande moyiz janchal eske chanpyon ajantin ak pa chanpyonl chanpyon brezil pa chanpyonl chanpyon nepòt lòt peyi nan mond lan a kisa sa pral itil peyi dayiti a kisa sa pral itil moun kap soufri kisa Sa pral itil moun ki nan pwoblèm. Eske sitiyasyon ap chanje si youn chanpyon si lòt pa chanpyon. Donk ou kapab wè nou pa janm manifeste vrèman pou enterè nou, n ap tann yon evènman pou nou pote boure. Men nou pa janm planifye, nou pa janm chita vrèman pou nou fè yon peyi. E sa ki di a pèp ayisyen, jan de dirijan sa yo toujou ap di w, lè m rive sou pouvwa m pral fè tèl bagay. Kalezon yon nou tann sòs. Mwen menm anvan m chwazi tranpe dwèt mwen wi fòk mal vote men map di nou anvan nou chwazi tranpe dwèt nou veye pou kiyès nap tranpe dwèt nou an nou pa kab vote ni sangwen ni san konprann ni dirijan ki mal ki tèt anba moun ki pa yon vre lidè pou nap mete dirije nou toujou fòk ke nou konprann sa pase yon nou m baga dou si etè lale byen ap soti bwa kale se kwa listwa. Se kwa listwa sa montre vreman, imedyatman nou jwenn plezi, nou bliye si nou nan grangou, nou bliye si nou nan mizè, nou bliye si pitit nou pa ka al lekòl, nou bliye si gen ensekirite. Nou bliye tout bagay nèt, depi nou jwenn plezi. E pi apre sa, kou evenman ki te fè nou rete ap pèdi tan nou pran plezi, tandiske nou gen kont responsabilite a fini, tèt nou cho ankò nou leve. Ebyen se konsa wi yo fini ansanm avèk nou. Yap toujou chèche distraksyon pou yo ba nou pou yo kapab jwe ansanm avè nou. Yap toujou chèche distraksyon pou yo ba nou pou yo kapab gangsterize zòn lakay nou. Pou ke yo pa janm pran responsabilite yo paske yo konnen imedyatman yo bay pèp la yon ti plezi ebyen yo menm yo ap gagote jiskaske sa kaba. E malerezman se lè ke yo fin plimen nou san kapòt Lè je nou klè, lè dwòg la pase nan tèt nou, lè sa n ap konprann ki sa yo fè nou. Malerezman, li toujou twò ta pou nou. Donk pèp ayisyen, nou pa ka kontinye ansanm avèk moun ki gen mòd de diskou sa yo. Wi, entèl pèdi bra kale, entèl pè, men sa sa itil? Eske sa pral chanje? Depi gen plezi sa vle di nou bliye responsabilite? Nou bliye pou ke nou pran plezi a fòk ke nou mete nou nan nivo. Jounen jodi a, Ajantin chanpyon, eske lajan yo resevwa, sa pral, eske lajan yo resevwa, yo pral separe lansam avèk peyi Dayiti? Non, jamè. Eske sa fè pwoblèm sekirite nou rezoud? Pwoblèm sante? Pwoblèm edikasyon, timoun stil toujou pa ka ale lekòl. Jounen jodi a pèp ayisyen nou sipoze dè kanpe dèyè moun ki konnen vrèman sa nou bezwen. Moun k ap batay pou ke nou jwenn sante, moun k ap batay pou ke nou gen edikasyon, moun k ap batay pou nou kapab travay, sekirite, jistis, etc. Men nou pa ka kontinye kanpe dèyè yon nonm ki pa genyen anyen. A wè ansanm avèk dosye peyi se voye monte, se tann gen evènman pou ke li soti, pou ke li fè popilarite l monte pandan yon evènman, men kant il saji de chita pou reflechi, pou solisyone pwoblèm yo, l pa gen kapasite sa a. Nou pa ka ap kouri dèyè moun, men malerezman, moun sa pa gen okenn plan. Donk mwen menm gon seri de dirijan, nou gen anpil moun dèyè nou, mwen konseye nou chita pou nou planifye. Pa tann o wi se lè yon tèl ekip pèdi voup wap pete kouri jounen jodi a kote nou. Eske pwoblèm ensekirite rezoud? Pa fè m konprann depi gen plezi tout bagay ok pèp ayisyen ou pa kab viv konsa se moun ou ye. Se moun ou ye. Ou merite viv, ou merite gen aksè ansanm avèk dlo, ou merite gen kouran, ou merite gen aksè a la sante. Ou merite gen sekirite, ou merite gen pi bon edikasyon, ou merite gen wout, menm jan tout lòt peyi ap fonksyone, ou merite gen jistis. Men lè ke w di w ap mennen yon batay, se chak lè yon lòt evenman pase nan yon lòt peyi, epi w voup ou leve kanpe, non. Lè konsa ki sa ki pral pase, moun ki di w yo devan batay la, ki konnen se enterè pèsonèl li l ap jere se pa janm dosye peyi, l ap toujou kreye yon distraksyon ba ou, kou enterè l menase w ap wè l pran lari, li pase chèche w, li di w ann al nan yon anbyans, li mete 5 bann rara deyò paske l konnen se sa w renmen. Tann dat n ap manifeste, ki kote nou ye? Tann dat n ap gen lidè k ap monte desann ansanm avè nou, poukisa se yo k rich tandiske nou toujou pi pòv? Li lè li tan pou nou mete tèt nou sou zepòl nou, pou nou reflechi, pou nou konnen lè n ap chwazi lidè, lè nou chwazi rele yon moun lidè pou nou wè ke li sanble ansanm avèk sa ke nou ap di a. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Bagay la konplike. Bagay la konplike pèp ayisyen, lwa yo kap fè koze. Bon sak pase ki fè yo ap kenbe mesye a? Kite mesye a pou l ale nan lanmè, kite l. Bon e lwa k vin chache l nap kenbe l? Ann gad videyo sa. Humm ya ayayay Koman lwa sa rele? Mèt Agwe, Simbi nan dlo? M pa fin konn non yo non pèp ayisyen. E pastè nan peyi dayiti k konn non yo byen. Nèboule, ou panse yo konn non tout lwa. Eeh, ala traka pou lave kay te, yo tèlman mache. Kite mesye a pou l ale, pou ki sa n ap kenbe l? Kite mesye a ale an nan fon lanmè, kite l l ap tounen. Pase se pa li, se lespri a, fòk nou konprann sa. Se pa la traka pou lave kay te nan peyi sa non, nou telman spesyal, son bagay ekstraòdinè. An tou ka, pèp ayisyen, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktatur, se la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi, se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo kap rete, qui vivra verra, qui mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo.